Twazyèm kalòt marasa pou Michel Martelly. Anilasyon prestasyon Michel Martelly nan The Perfect Place Brockton nan peyi Etazini. Humm! Tèt chaje papa. Pwopriyetè The Perfect Place Hall, Fred Fontaine li anonse anilasyon prestasyon chantè ayisyen an Michel Martelly nan Brockton nan Masachousèt. Se te yon prestasyon ki te prevwa fèt nan dat 2 jiyè 2022. Responsab la pa bay detay sou rezon desizyon sila a, toutfwa li envite Ameriken dorijin ayisyèn yo pou kapab vote pou li nan mwa novanm pwochen. N a konprann wi la a. Si yo pa bay detay, sa vle di genyen de twa grenn ayisyen la a ki te kare kò yo pou al kwense Mateli paske pa bliye gen operasyon kwense Mateli ki lanse. Sa vle di tout kote Michel Mateli pase, y ap rele anmwe deyè l. Donk Michel Martelly se kelken ki pe done yn pèfòmans an live sur les réseaux ou byen nan salon lakay li. Se yon bagay konsa wi. Kandida pou pòs reprezantan Bocton nan nan Massachusetts, Fred Fontaine li anonse anilasyon prestasyon ansyen prezidan ayisyen an Michel Martelly alyas Sweet Micky, responsab The Perfect Place lan nan yon kominike. Li pa bay ankenn detay sou koz ki antoure anilasyon bal sila a ki te prevwa nan night club li. Par ayè, an maj anons sila, li mande ak ameriken dorijin ayisyèn yo pou kapab ale al vote nan mwa novanm kap vini la pou chwazi li kòm kandida pou pòs reprezantan nan distrikt sila. Nap raple ke majistra Sarcel la, li menm, sou demand kominote ayisyèn nan nan peyi Lafrans te anpeche Michel Martelly alyas Sweet Micky pou kapab pèfome. Nan komin ni. Pwoblèm pou Michel Martelly. Depi kèk jou la m sispèk se kòmsi gon klou ki pandje sou tèt Michel Martelly. Tout kote li pase moun yo di non nou pa bezwen Michel Martelly. Men m tande gon seri de nèg, yon seri de jounalis ki t ap fè des emisyon pou di ke oh lè Michel Martelly te ti si mòn, lè Michel Martelly te konn ap mete jup sou li. Se nan menm peyi sa yo li te konn ap pèfòme. Li te konn ap pèfòme nan peyi Etazini, li te konn ap pèfòme nan peyi Lafrans. Tout moun te konn ap bat bravo pou Michel Martelly sa ki vini trè degoute. Men ekoute, a sèt epòk, Michel Martelly etè Sweet Micky, il etè Ti Simòn. Li pot ko prezidan. Donk tout moun te panse ke apre li te fin prezidan, ebyen li t ap chanje bagay yo. li tap wè bagay yo on lòt jan men li fin prezidan daprè anpil moun li pa retire kostim Sweet Mickey an sou li, li pa retire kostim Ti Simòn nan èske nou konprann donk m panse ke sa se yon sòt de jimnastik pou on moun jounen jodi a la ou kanpe ou di ke ebyen lè Michel Martelly te konn ap desann pantalon sou li. Lè sa a tout moun te konn ap bat bravo jounen jodi a la se yon sòt dipokrizi wi m dakò avè w jounalis sa ki petèt antre nan lojik sa men fò w konprann tou li potko prezidan pèp la te mande Mateli yo ba li Mateli Mateli vin prezidan epi jounen jodi a la se menm moun sa yo k di yo pa vle l bon sa se afè ki gade yo m pa konnen ou menm si w te vote Mateli paske mwen menm m pa janm vote pèsòn. Ok yè m wè te gen yon deba paske m te fè yon ti pale de Aristide anpil nèg te kòmanse ap leve plim sou do yo la kòmkwa moun pa dwe pale de Aristide non nou sòm an demokrasi tout moun ka pale de tout moun si yon nèg ou fè yon bagay ki pa sa yo ka pale de li Michel Martelly a cause du tort au pays yo pale de Michel Martelly si Aristide fè yon bagay ki mal tou y ap pale de Aristide men m gen pou m vini avèk yon emisyon un peu plus tard sou egzijans Aristide fè pou l ta kapab aksepte pòs prezidan tranzisyon. Men si se vre, si egzijans sa yo aksepte e ke Aristide ta vin prezidan vre, gon pakèt nèg yo pral mare wi. Gon pakèt nèg. Brèf, bon, gang vilaj yo gen dwòn, yo gen kamera siveyans dapre Martin Aîné. Prezidan Asosyasyon Nasyonal Grefye Ayisyen yo, sa yo rele ANAG lan, li deklare, mèkredi 15 jen an nan maten, gang Vilaj de Dye yo byen ekipe. Yo pi byen ekipe ke Leta. Yo gen dwòn ak kamera siveyans. Grefye a li menm tou fè kwè, aso palèdjistis vandredi pase a, se te yon bagay byen monte. Depi priz daso palèjistis nan dat vandredi 10 jen pase a, Pa bò kote gang ame yo, ebyen espas sa a li kontwole pa sitwayen sa yo, endividi sa yo, band de rakay sa yo, daprè revelasyon prezidan asosyasyon grefye ayisyen yo Martin Aine. Bandi Vilaj de Dye yo genyen dwon ak kamera siveyans k ap pèmèt yo kontwole tout Bisantnè a. Yo te gen kontwòl Bisantnè ak palè jistis avan aso a, daprè grefye a. Pi lwen, li di li regrèt 5 jou aprè Lokal palè jistis toujou kontwole pa gang sa yo. Nan sans sa a li envite otorite polisyè yo pou kapab mennen yon operasyon nan Bisantnè la yon mannyè pou kapab deloje gang yo. Polisye k ap tande la l ap di, enben ou voye nou al mouri frè m. N ap raple ke Fondasyon Je Klere te rann yon rapò sou bilan priz an otaj palè jistis pa bò kote gang yo, bilan ki fè eta. Yon blese pa bal, 7 veyikil epi tou materyèl biwo nèg sa yo sezi. Donk nou te wè sa nan emisyon yè la. Donk mesye yo toujou genyen kontwòl anba a. Tèt chaje wi la a. Tèt chaje. An pasan fò m di nou ke genyen 600 kay ki inonde, 3 mil famiy afekte se bilan ki prezante pa DGPC nan Gonayiv apre anpil lapli ki t ap tonbe. Nan vil sila mèkredi, otorite lokal yo mande èd pou kapab bay kit alimantè, ijyenik pou kapab ede sinistre yo. N ap vini toutalè nan yon emisyon spesyal sou dosye sila. Yon mò, 2 blese, se bilan atak ki anrejistre jedi 16 jen 2022 an nan otorite pòtyè nasyonal, APN. Moun ki mouri an se yon ajan sekirite ki rele Sneyjak. Anpil moun konnen l wi. Li te an detachman avèk konpayi prive Caribbean Port Service, CPS, ki loje nan lokal APN. Blese yo ap resevwa swen nan yon lopital nan kapital la. Atak sa li komèt pa de bandi zame ki kontwole zòn nan. Poukò li la a, poko gen ankenn reyaksyon. Fò n di ke lè w di sa, ebyen anpil moun kapab panse ke se nèg Izo yo. Men daprè dènye enfòmasyon ki rive jwenn nou, ebyen se ta lòt gwoup. Yo pale de nèg Ti Junior yo Alie je neuf tèt chaje wi la humm ayy nèg yo di ebyen yo vle pran tout bon vre kontwòl APN sa vle di metel anba men nèg ame yo bagay yo grav wi bagay yo grav nan peyi dayiti paske chak jou ou leve se move enfòmasyon wap tande e fòn di ke deja gen pote boure ki fèt la ant nèg ti bwa yo avèk. Nèg matisan yo, nèg yo ap troke kout zam depi hier soir fò n di ke bagay yo rèd rèd rèd men fò n di tou nan premye rawonn batay la ti bwa te kontwole anpil mò batay ant gran ravin avèk nèg ti bwa batay nèg vilaj avèk nèg ti bwa te deja gen yon ventèn de mò men jounen jodi a la nèg yo 9 nèg yo re kwaze ankò anpe pli ta n ap vini avèk kè plis detay pou ou nan batay sila epi pandan nèg jenèf yo. Refoule Gabo nan zòn Plenn nan, ebyen yè swa li te fè yon tantativ pou pote boure sou Belekou. Hum! Tèt chaje! Gabo sanble t ap goumen sou de tèren. Piske li te nan pyès 6, yo refoule li ebyen, ebyen, l al pote boure sou Belekou. Antretan fò n di ke genyen gwo diskisyon, gwo zen ki genyen. Ant ti Junior Lasalin ak Mikanò Waf Jeremi, ta sanble yo chak la ta touye yon sòlda pou lòt. Je men sa o kondisyonèl epi youn ap menase lòt. Ebyen nou la, n ap swiv zen an, rete branche, n ap chache pou n kapab pote plis detay pou ou. Yè nan batay ki te gen ant nèg je nèf avèk nèg je pèp yo nan plenn nan, gen yon sòlda misye pran yon bal nan pye, sòlda je nèf. Misye rantre nan baz li, misye fè degre li, apre sa l retounen nan batay, epi misye fè pwogresyon sou nèg je pèp yo. Sa vle di, batay kounye a, se batay estratejik, batay malfektè. Men ekoute, nèg yo kwè nan bagay sa yo anpil! Men sèl sa m konnen, ou wè lè w pral tonbe a brother, kote mèt gen lisifè sou ou, pa gen anyen k ap fè w pa tonbe. Toujou nan kad batay sa, fò n di ke Nèg je pèp yo yo menm yap fè bal yo di yap avanse. Nèg je nèf yo pa rekile paske yo gon pwopo yap lage la youn ap joure manman lòt epi lòt la reponn. Nèg je nèf yo menm di bwa kale nan dadaw pou moun ki tap gad batay sa se te yon plezi alafen mesye je nèf yo avanse vre sou nèg je pèp yo. Pandan nèg je pèp yo ap tire ak nèg ki nan var je nèf yo. Ebyen fòn di ke mesye Tayson yo menm tou manyen nèg je pèp yo pa dèyè sa vle di je pèp pat kapab avanse twòp nou pa an mezi poun ta di w si gen nèg ki tonbe men de tout manyè batay la li te vrèman bèl epi pou sa ki pase nan APN nan son kesyon de 10000 dola us enfòmasyon an tonbe mwa je men sa o kondisyonèl nèg yo te mande ebyen ki fè tout lòbèy sa. Kòb la pa bay epi sa w tande a la nèg yo pote boure an gwo bout bèt. Se tan pou n kite nou avèk tout sa k ap fè la une de l aktyalite, kèlke reyaksyon e kòmantè sou sa k ap pase nan peyi an. N ap tounen pou n boukle. Nan kad konferans pou laprès sa a direktè jeneral ministè edikasyon nasyonal ak fòmasyon pwofesyonèl la montre l konfyan nan sa ki gen pou wè ak òganizasyon diferan egzamen ki prevwa òganize soti 20 pou rive 24 jen k ap vini la pami yo egzamen nevyèm ane fondamantal la ak lekòl nasyonal enstititè yo. Tout dispozisyon getan pran nan kad reyalizasyon eprèv sa yo kote ap gen anviwon 200 mil 390 kandida nan klas nevyèm ane fondamantal k ap patisipe nan tout depateman peyi Dayiti, daprè Menyòl Jèn. N ap kòmanse avèk nevyèm ane fondamantal k ap kòmanse. Jwen 2022. Kòdonatè inite biwo enfòmatik Biwo Nasyonal Egzamen Leta yo, bò kote pa l, fè konnen fich kandida pou premyè pati egzamen leta yo deja distribiye nan tout direksyon depatmantal yo. Majorite kandida ki pral patisipe nan egzamen nevyèm ane sa a se fi, daprè Gérald Bélizaire ki bat bravo lakontantman dèske gen plis fi ki enterese ak sik fondamantal la. Nou asire nou tou onivo. BUNEX, Bureau National des Examens d'Etat, ke tout lis de prezans yo achemine nan sant yo. Sa vle di ke nan chak sant yo, nou konnen nou gen lis de prezans pou kandida konnen ki kote li pral pwopoze, nan ki sal ke li pral pwopoze. Donk, tout bagay fen prè pou BUNEX, pou egzamen nevyèm ane a byen dewoule. Lòt bagay ke nou ap nap nap nap prete atansyon o nivo de la nevyèm ane, ane sa a nou remake ke pi fò kandida yo ki nan nevyèm ane a se fem e se fi yo ye. Donk avèk on pousantaj ki ale jiska 52 pwen 75 pousan fi. ki nan nevyèm ane. Direktè ansèyman fondamantal la fè konnen tèks egzamen yo byen prepare nan lide pou fasilite kandida yo konpoze san difikilte, daprè Kendy Nicolas ki soulinye fèy egzamen yo ap sibi 2 koreksyon ane sila a. Twazyèm objektif te pousuiv se an reyalite pèmèt aske tèks egzamen ane sa a li pa twò wo nivo pou timoun yo pa pase ni li pa twò ba nivo tou, men se yon egzamen mwayen. Pandan responsab nan ministè yo ap anonse dat reyalizasyon egzamen nevyèm ane yo sou tout teritwa peyi Dayiti, n ap raple gen divès kote lekòl pa rive fonksyone akoz pwoblèm ensekirite, pami yo Bèlè, Gran Ravin, Vilaj de Dye ak Kwadèboukè ki kontwole pa de pwisan chèf de gang. Jodi a, nou tout konnen ministè a poze anpil pwoblèm nan kesyon lokal. Jodi a la a, Si yon moun rele w li bezwen edikasyon nasyonal, fò w ban l yon pakèt deta pou di kisa l bezwen omwen pou w ka refere l yon kote. Plis pase 18 lokal. E tout lokal sa yo se kabiran chak jou Bondye mete k ap depanse, k ap boule nan jeneratris, gen de twa jeneratris. E ministè a sot fè pase yon mwa la a pa gen fonksyònman paske pa gen gaz pou ta alimante yo. Timoun k ap kriye nan lakou ministè a, yo pa gen. Yo pa ka jwenn papye yo, swa yo legalize oubyen yo jwenn yo pou yo kapab jwenn bousdetid yo, yo pèdi anpil avantaj. Nou gen yon pwotokòl dakò nou te siyen avèk ministè a jiyè 2019, kote nan pwotokòl sa a, li te klè, li te di, Ministè a pran angajman avèk Resouzimèn e Direksyon Afè Administrativ Ministè a, ak sendika yo pou travay sou kèk dosye moun ki pa ka nome, moun ki gen pwoblèm regilarize yo nan sistèm nan avèk alinyeman an. Jiska kote n ap pale la a, sa pa janm fèt, paske gen de moun ki anndan ministè a ki anti-sendika, ki pa gen volonte pou travay sa yo fèt. Se sa k fè, jodi a pandan m ap pale avèk ou, genyen, m ka prezante n sa, genyen yon seri de dosye nou genyen yo pote ban nou nan sendika a. Gen yon moun la a depi 16 oktòb 2012. Yo ba l on lèt A e nan men l kòm direktè on lekòl nasyonal nan Plato Santral, jiska jounen jodi a l poko janm nome. E anpil fwa lè w ap repete bagay sa yo, responsab nan ministè a di se manti pa gen moun sa yo ankò poutan men tout lèt yo. Nou gen on pakèt ka konsa. E sa ki pi grav, gen on seri de moun ministè a chwazi pou nou menm se revoke yo pa peye yo. Nou gen on lis on seri de anplwaye la a nan ministè a, Kap travay chak jou Chak jou yo vin travay yo pa janm jwenn chèk yo Pale ministè a voye non nan finans yo di se pa erè yo koupe chèk moun sa yo Gen moun ki gen 20 chèk gen gen 22 chèk Pwoblè sak fè sa Gon se de moun lè yal nan resous imèn yo di yo pa janm touche Yo pran pòz yo pran doleyans pou yo pa janm fè okenn swivi vre Sa vin moute yon lèt ki la depi ane 2020 ane 2021 depi depi lane 2021 vòm moute nou wè. Janvye 2021, Direksyon depatmantal ekri pou moun sa yo jiska jodi a la pandan map pale w la nou 15 jen 2022 pa gen anyen k fèt sou sa. Sa vle di, sa w wè kap di nan laprès kap vann kòmkwa mi, gon bagay kap fèt anndan ministè a pa gen anyen kap fèt vre. Si gon seri de moun, pa erè ministè an kò, li koupe chèk yo. Yo pa peye yo, moun sa yo gen madanm gen pitit pou yo voye lekòl, jiska sa gen pase yon lane moun sa yo poko janm ka entegre ni jwenn chèk yo. La m panse fò n kesyone travay resouzimèn ap fè nan ministè a paske pa gen anyen kap regle. Gen. Yon seri de kontraktyèl yo o nonb de 71 moun. Nou konnen nou tout laprès prezan valè mouvan nou fè nan ministè a, konferans nou fè, kontraktyèl pou yo nonbe. Finalman, kontraktyèl ministè yo resi nonbe, anpil ladan yo nonbe. Nou gen yon lis 71 moun ke primati bay lèt premye minis siyen moun sa yo nonbe deja. Sa gen pase 2 lane depi moun sa yo nonbe. Jiska kote m ap pale a, pa nan ministè finans refize peye moun sa yo. sou pretèks laj yo depase, yo gen pase 53 zan pou Ministè Finans peye yo. Paske, e, kesyon laj la pa enskri okenn kote yo di men laj pou w genyen pou yo peye w. Pandansetan, gen de moun ki anndan sistèm nan, ki gen marenn a parenn yo, ki gen pase 71 lane, ki touche. Gen de moun anndan Ministè a ki chèf sèvis, ki direktè nan Ministè a, manman yo rantre nan Ministè a gen 71 lane yo peye yo. Pandansetan moun sa yo ki pa gen moun ki pou defann yo, chans pou yo lis sa a tonbe nan men nou, enben n ap fè sou li, n ap mande laprès pou akonpanye nou, ede nou nan denonse kesyon sa a. Platfòm nan fè de konsta sou konpòteman minis lan e nan ak ke l ap poze. Premye konsta ke platfòm nan fè, depi minis lan retounen lan tèt ministè a 26 novanm 2021, li retounen avèk kesyon 12 mezi ke l te gen an 2014 akonpaye don slogan Lekòl pa ka tann. Ebyen, de 2021 a 2014, sa fè setan, ebyen pandan setan sa a, se kòm si pa t janm te gen minis, ministè a pa t ap fonksyone, paske minis lan pa enskri l lan okenn lojik de kontinite de Leta, men pito nan yon lojik de kontinite pèsonèl. Dezyèm konsta ke platfòm nan fè. Minis Cécile Manigat gen volonte se vre, men minis lan nan desizyon lap pran yo li pa tande pesonn, li pran desizyon sou kout tèt, jan lide l di l, e aprè desizyon sa yo fin piblik, lap reyini sendika yo kòm ti bouki pou vin kore desizyon sa yo ke l deja fin pran ki piblik. Nan kesyon dyalòg kòm twazyèm konsta, minis lan envite sendika yo, se vre, li montre ke li ouvè o dyalòg, men dyalòg sa yo gen kòm finalite pou fè foto mete sou Facebook pou bay enpresyon ke lap fè on bon travay an reyalite nou menm nou pa wè rezilta konkrè e sak fè anpil pwofesè yo di minis lan se on minis Facebook ke li a katriyèm konsta avèk minis Maniga se on kesyon de inik se inifòm inik liv inik bakaloreya inik. Kaye de chaj inik, e tout inik sa a yo mennen nou an liy dwat nan yon kesyon nan demagoji. E senkyèm konsta ke platfòm nan fè, se ke minis Nesmy Maniga, pandan 7 mwa, minis Nesmy Maniga pa gen yon adrès, minis lan pa gen yon biwo pou di si w bezwen depoze yon dokiman, ki kote biwo minis lan ye. E se sou baz sa a nou di ke Minis lan dwe pran men l pou l resezi li. Paske Minis lan pa ka konprann ke reyisit li ap sèlman paske l te fè timoun yo retounen lekòl Lasalin avèk fè foto sou Facebook pou bay enpresyon ke l ap travay, se sa k ap konsidere reyisit li. Alòske mezi ke l ap pran yo se de mezi k ap fè dega anndan sistèm lan ki p ap pèmèt nou avanse. Wi e dènyè minis lan pran 2 dènyè mezi e dènye moman sa yo se 2 mezi e ki kapab an menm tan rekonstwi sistèm nan oubyen rekanpe sistèm nan men se 2 mezi osi ki ka e anfonse sistèm nan plis oubyen kraze lekòl la oubyen rekonstwi lekòl la. E mezi sa yo, minis lan pran yo de manyè ativ. Donk, li annik rete konsa, li pran mezi yo. Lè n ap pran, pa egzanp, e liv inik lan. Liv inik lan, minis lan di yon liv inik pou premyè ak dezyèm ane fondamantal sèlman k ap gen senk liv ladan l. Donk, se yon bon mezi paske lè n gade timoun nan premyè ane k ap pote onz. 12 liv. Se yon bagay ki ta bon si minis lan ta fè yo pote yon sèl liv ki yo yo k ka menm pa al lekòl a sak si yo vle. Donk men jan minis lan ap fè l la, li p ap ka pote de bon rezilta. Donk pou l ta pote de bon rezilta, yon mezi konsa se yon mezi ki mande anpil konsiltasyon. Donk fòk ta genyen sansibilizasyon, fòk mezondedisyon yo ta sansibilize paske mezondedisyon yo deja yo gen tan gen liv e e e nan tiwa yo pou lane pwochèn. Fòk paran yo ta sansibilize paske paran yo nou konnen an Ayiti kòman l ye si gran frè m nan nan nan dezyèm ane fondamantal mwen menm m pral rantre nan premyè ane fandaman fondamantal liv gran frè m nan t ap sèvi yo se avèk yo m pral sèvi donk tout sa fòk paran yo fòk yo ta fè e sansibilize paran yo fòk yo ta rankontre paran yo sou sou sou pwen sa. Fòk yo ta rankontre tou patnè teknik yo. Patnè teknik yo kiyès yo ye? Se sendika yo. Donk sendika yo, jan kamarad la sot di yo a, kèlkeswa desizyon minis lan ap pran pou oubyen kont sistèm nan, se aprè li vin di sendika yo men ki mezi l te pran. E fòk yo ta wè tou avèk patnè finansye yo e sou kestyon sa. Donk, nou di ane sa, pozisyon nou nan FOTE, nou di ane sa, liv inik lan p ap ka pase. Pou ki sa l p ap ka pase? Paske e se yon bagay ki pou pran tan. Fòk yo pran tan pou yo elabore l, fòk yo konsilte moun pou elaborasyon an. Lè l fin elabore, fòk yo valide l epi pou l antre an aplikasyon. Petèt de zan apre, liv la ka antre an aplikasyon. Li pa oblije se se minis Maniga ki mete l an aplikasyon. Lòt minis k ap vini kapab mete l an aplikasyon osi. Donk nou di mezi sa a, menm apre de zan, pou l ta vrèman efektiv, fòk premyè ane a e lap rantre an aplikasyon fòk leta ta bay tout timoun liv yo gratis. Mwen, sa a ete toujou le ka. Depi w ap batay kont advèsè, fòk yon advèsè a ka reyaji. Men te gen yon fòt delegasyon de, de, de pèn, de pèn ki te anlè a, ki te planifye, menm jan nou te fè Gonayiv. Men, fòt delegasyon, nou te pre, e, nou te gen enfòmasyon, nou prepare an konsekans, epi, obstak yo, se konsa l toujou. Isi, yo fè l tou, nou kaze obstak yo, epi, e, e, moun enchte sot nan lari, nou bat bravo. Pou sak rive Hinche la paske moun ki te soti ki te goumen ki soti nan arè Hinche la se 2 ewo moun sa yo ye. Bon nou bat bravo pou yo e tankou nou pral fè nan lòt kote nan peyi a paske finalman mobilizasyon an Ayiti l fèt pou yon bagay pèmanant tan ke lè revandikasyon lè prensipal revandikasyon de la popilasyon ayisyèn pa satisfè fò pèp la toujou sot nan lari se pou sa nou menm nou kwè nou atache a kesyon mobilizasyon an pou pèmèt pèp la sot nan lari nou bat bravo pou yo e nou pral reflechi n ap reflechi sou lòt kalandriye ki pral genyen trè pwochènman n ap gen yon konferans de près n ap anonse Ki lòt kote nou pral fè manifestasyon? Non, youri son stratèj, yon militè li ye. Ou panse yon nèg ta ka voye wòch sou youri? Anvan pou rive sou youri wap gentan pase yon pakèt nèg. Youri son stratèj li ye wi. Epi ou pa bliye nèg Gonayiv se nèg Raboto wi. Nèg ki grandi Raboto. Ou konprann? Epi te tout yon batanklan de nèg ki te soti. Nou pa tal soti pou nal goumen. Ou konprann? Men nou te prepare an konsekans. Ou konprann sa m di w la? Paske se nan batay pou demokrasi nou ye. E sa ki fè nou Yon ti jan dwòl sè ke moun ki pran kouvèti demokratik, yo pran pòz yo se demokrat, yo pa demokrat, se diktatè yo ye, si w pa pran sa w pa antre nan nas, demokrasi a gen règ li, ou konprann sa m di w, menm si demokrasi a nan enpas, li difisil men konmenm fò nou goumen pou nou kenbe l, si w pa demokrat ou pa antre nan nas. Si w pa pran sa w pa antre nan nas, si w pa demokrat ou pa vin antre nan jwèt nan jwèt demokratik. Se sa m ta ka di. Men n ap kontinye goumen, nou kwè nan popilasyon an e kenbe fèm, trè pwochènman n ap bay yon kalandriye daktivite de mobilizasyon e pou nou menm nan pen nan mobilizasyon fèt pou pèmanant. OCNH atravè aksyon lap poze pandan dènye moman sa yo, nou di kesyon koripsyon an, li pa kapab sèlman rantre nan yon sèl lojik kote nou ap denonse, men non sèlman ou kapab denonse, wap fè monitoring, men tou fòk ou kapab manyen kesyon an an amon e an aval. Manyen an amon e an aval, sa vle di, non sèlman n ap fè pledwaye bò kote otorite yo, men tou, nou dwe ale bò popilasyon an, bò kontribyab yo, paske pou genyen kòriptè, fòk genyen kòwonpi, pou genyen kòwonpi, fòk genyen kòriptè, a sèt faz nou menm, Nou deside manyen kesyon an an amon e an aval, e se la grand e la grand première nou fè konferans sa a, e trè byento nou pral gen lòt konferans nou pral fè ankò, e l ap vin soti kòm yon lekòl, yon abitid kote nou menm nou di n ap manyen kesyon kòripsyon an nan sans pozitif e aktivite n ap fè yo dwe kontribye vè letablisman d'un État de droit en Haïti. Donk batay kont koripsyon an, li pa fasil, men avèk kolaborasyon tout sèktè yo, e menm Leta a, nou kwè n ka jwenn dè solisyon, puiske nou di o nivo de l'OCNH, òganizasyon dwazimen pa dwe yon edmi, yon advèsè pou Leta, e Leta pa dwe pran òganizasyon dwazimen kòm yon edmi, kòm yon advèsè, men pwoblèm ki genyen yo, se ansanm nou ka fè radyografi yo e eseye pwopoze dè eleman de solisyon ansanm e poze dè aksyon konkrèt pou pèmèt nou redwi kesyon ensekirite, kesyon kidnaping, kesyon koripsyon Paske la koripsyon a en enpak sur la jistis, li gen yon enpak sou ekonomi e li gen yon enpak sou sosyete a an jeneral. An fèt, an amon e an aval, si pa genyen kowonpi, p ap genyen koriptè. Donk, non sèlman n ap fè monitoring pou n denonse ka de koripsyon yo ki nan administrasyon yo, Men tou, n ap fè pledwaye, n ap fè sansibilizasyon, n ap fè fòmasyon bò kote otorite yo. Men yon lòt bò, nou ale vè lapopilasyon pou n sansibilize yo sou nesesite ki genyen pou yo pa rantre nan koripsyon. Jodi a, nou pale sou enpak kòripsyon an genyen sou alministrasyon piblik, nou pale sou enpak kòripsyon an genyen sou sosyete a, men byentou, Notre prochaines activités nou pral gade tou sou e e e jesyon prèv an matyè de kòripsyon tankou e sa k ap pase nan sektè jidisyè la la kounye a la donk pafwa fason yo jere prèv yo anndan administrasyon yo konn fè genyen koripsyon konbyen konbyen kòb leta janm di li rantre pou moun ki nan dwòg yo e pa ane kantite dwòg yo sezi kantite lajan yo sezi èske leta janm bay rapò. Donk nou menm, nou pral fè yon travay. Se pa nan goumen nou prale avèk Leta, men nou pral fè pledwaye pou n montre Leta gen nesesite pou yo aplike des principes de la bonne gouvernance. E aplike prensip bòn gouvènans yo, y ap mennen Ayiti vers la stabilité, vers le progrès. Jezi fin ede n, Manman Pèpetyèl vin pote n sekou, se an batèm sa, Neuvaine Préparatoire Fèt Patronal Notre Dame Perpétuelle Secours lanse ane sa. Sòti 18 pou rive 27 jen k ap vini la, gen divès aktivite espirityèl ki prevwa nan okazyon sa a ki make 140 lane mirak maladi ti veròl la nan Bèlè ak 80 lane konsekrasyon Ayiti ak Nòtredam Pèpetyèl Sekou. Dimy Albert se youn nan manm komite òganizatè evènman sa a. Sanble, Pou nou genyen yon matine maryal pou nou lapriyè jiska midi. Epi a 3 zè dan laprè midi, nou pral genyen, si w vle, la nevèn pwopreman dit, avèk tout kalite lapriyè ki ladan l yo, k ap klotire avèk lamès. E sa ap fèt isit la depi samdi 18 la jis nou rive dimanch 26. E jou 27 la li menm ki se gwo jou fèt pèpetyèl sekou a, Ebyen nap genyen bèl pwosesyon avèk manman pèpetyèl kap sou char fleri byen dekore e nap rasanble pou pwosesyon an devan legliz Kris Wa. Se la ke tout animatè yo, char yo etc ap reyini pou ke nou kapab pati an pwosesyon avèk cha manman Pepe a devan pou nou desann sou Lali pou nou rive jiskisit la nan chapèl Pèpetyèl la pou nou kapab fè lamès kloti a. Pwosesyon, lapriyè, mès, aksyon de gras se kèk pami aktivite ki prevwa nan kat nevenn sa a. 27 jen, Randevou an kase, fidèl legliz katolik yo pral mache nan divès andwa nan kapital ayisyèn nan, tankou Petyonvil, Bourdon, Kanapevè, elatriye, nan sa ki konsène enkyetid ki genyen pa rapò a fenomèn ensekirite a kap taye banda nan kapital la, responsab yo bay garanti sikwi yo chwazi an sekirize. Manman Mari ap tann tout pitit li yo pou vin ranmase lagras Selon Jimmy Albert. Bò Achiv Nasyonal la epi ou monte ti mòn Marinèt la. Depi ou rive nan zòn sa la a, donk pa gen pwoblèm ditou. Nou pa bezwen di w ke se yon sikui ki sekirize, ki pa gen okenn pwoblèm sou li. Dayè nou tout jounalis ki la a, se la n sot pase, se la ankò n pral retounen, donk pa gen okenn pwoblèm sou sa. Manman Mari ouvè wòb li, l ap ret tann tout pitit li. Se yon kesyon de Jezi ap ede nou, Manman an ap vin pote n sekou, nou menm an nou vini. Pou n ranmase lagras, nan nevèn Pèpetyèl Sekou 2022, ki s on ane spesyal, Ayiti gen pou l sòti, li gen pou l delivre, li gen pou l bèl, jou a pa lwen e anndan fèt sa, nou gen siyal ke manman li pral bay. De inifòmize atravè tout peyi a mòd de pèman o nivo de sistèm de jesyon yo. Donk, maten an se te rmpp ki se te ansyen Camep Jounen jodi a ki se Sant Teknik Desòlasyon Rejyon Metwopolitèn de Pòtoprens, nou kouvri 6 komin, Petyonvil, Pòtoprens, Kafou, Taba, Site Solèy e Dèlma, kote nou genyen anpil kliyan ki ap desèvi apati de enstalasyon ke nou genyen tan o nivo de foraj nan plèn di Kildesak yo tan apati de rezèvwa ke nou genyen swa onivo de Kildesak, Dèlma 19, Silo, Èr 120, sous ke nou genyen atravè tout zòn reto e metwopolitèn yo. Donk, jodi a, pou nou kapab bay on sèvis e pou tout moun kapab sou on menm linyedond avèk lòt CTE ki gentan genyen onivo de pwovens yo, eben maten an o nivo de CTRMPP a nou reyini laprès pou nou kapab di aprè plizyè tan avèk Digicel via Moncash, eben jodi a se jou J a. Nou menm o nivo de CTRMPP, eben nou konnen avèk reyalite peyi a jodi a, on reyalite ki kouvri anpil katye Moun yo pa ka deplase, n ap kapab menm pran nan yon gran katye, pa egzanp nou pran Bèlvil, kote moun yo tout moun pè pou y al peye, ebyen jounen jodi a nou vini avèk oke nouvèl fòma sa a, fòma sa a se MonCash. E nou panse ke antanke direktè di CTRMPP se yon okazyon ebyen pou nou di avèk laprès ki la pou yo kapab vilgarize sa paske jounen jodi a Deplasman pa fasil pou pèsòn moun, men fas avèk nouvèl teknoloji sa a ki pral antre an vòg apati de lansman jodi a ke se pa mwen menm k ap fè l se direktè DINEPA via son reprezantan l. Donk nou di avèk tout anplwaye yo, gen fòmasyon k fèt, Digicel la, nou pral travay ansanm pou nou kapab amelyore randman di pwendvi finansye Pou pèmèt ke sistèm nan li kapab mache, paske pou sistèm nan mache, fòk dlo a ke nap bay la, paske dlo a gon kou, e kou sa li menm, e sitou avèk kabiran ki monte, ebyen fòk nou ka rive nan yon sitiyasyon pou kòb yo antre. E lè kòb yo antre, sa pral pèmèt ke nou menm o nivo de sant teknik despòtasyon rejyon metwopolitèn lan, nou kapab fè fas avèk egzijans yo e egzijans yo pral pèmèt ke nou kab gen yon meyè jesyon e nou kapab gen yon CTE ki vrèman ok e pwospere. Men se a pati de tout chita nou fè ansanm avèk Direksyon Jeneral DINEPA, Direksyon OEPAWES ki pèmèt ke maten an nou kapab la pou nou fè lansman. Sou bò pa l, Theodore Pradley, ki se yon kad nan DINEPA, te detaye pou piblik la tout estrateji yo kapab itilize pou yo brive peye DINEPA atravè sèvis MonCash yo. An n suiv li. Lè moun nan fin anrejistre nan MonCash, li gen kont MonCash ki aktif, l ap gen bezwen kounye a pou l kapab Mete kòb sou kont Moncashi. Gen plizyè fason yon moun kapab mete kòb sou kont Moncashi. Li kapab al ka yon ajan, yon ajan Moncash. E aktyèlman nou gen pli de 5 mil ajan, 5 mil 900, prèske 6 mil ajan aktif nan tout depatman peyi a. Espesyalman nan zòn metwopolitèn nan nou gen pli de 2 mil ajan aktif. Donk dikou. Pou zòn metwopolitèn nan, li fasil pou yon moun jwenn yon ajan MonCash pou l kapab mete kòb. Li ale kay ajan an, li di ajan an ke, Mwen vin fè yon depo sou kont mwen. Li prezante, li bay ajan an nimewo telefòn li, ajan an met, ajan an inisye tranzaksyon an, epi de la etan, li resevwa yon kòd konfimasyon sou telefòn li ki konfime depo a. Otomatikman li konfime depo a, kòb la ale sou kont. An di sou kont sou pòtefèy mobil kliyan an. Lè li fin gen kòb la, an di ke li pral peye DINEPA. MonCash bay prèske 4 fason pou yon moun peye DINEPA. Li kapab telechaje aplikasyon MonCash an, jan ke nou konnen li, li disponib sou platfòm Android avèk Apple, moun ki gen iPhone oubyen nenpòt telefòn Android kapab download aplikasyon an e palaswit Fè pèman. Moun nan kapab tou peye avèk kòd kou moncash lan ki se etwal 202 dyèz. Lè w pran telefòn ou, ou fè etwal 202 dyèz, l ap ba w yon meni. Ban m pran telefòn mwen pou m eseye fè l avèk nou. Si yon moun vle eseye l kapab fè l menm moman avè m tou. Ou pran telefòn ou, ou fè etwal 202 dyèz. ou voye l ale. Lè w fin voye l ale, l ap di w, Byenveni nan moncash, byensi si w enskri deja, voye lajan, rechaje, pèman, plan Digicel, kont pa m, eksetera. W ap fè chwa 3 ki se pèman. Se peye w pral peye. Lè w fin fè chwa 3 pèman, w ap fè chwa 4 ki se peye bòdwo. epi ou fè chwa 4 ki se peye bòdwo, ou voye l ale, w ap wè nan peye bòdwo a w ap wè edh, dinepa, dgi, eksetera, w ap fè chwa 2 ki se dinepa. Lè w fè chwa 2 dinepa, otomatikman w ap wè tout cte ke w kapab peye yo, Kap Ayisyen, Wanament, Mirbalè, Kay, Pòdepè, Jakmèl, Jeremi, Kwadèboukè, E pou fini, CTE RMPP, ki se chwa 9, ou fè CTE RMPP, ou voye l ale, apre sa l ap mande w nimewo kont kliyan w. Nimewo kont kliyan w se nimewo DINEPA ba ou ki idantifye w kòm kliyan. Donk, e m ka mete, èske yon moun gen yon nimewo kliyan la? Oubyen m ap teste nenpòt. Mete nimewo telefòn mwen pa egzanp, paske m kwè nimewo kont kliyan se 6 chif ke li ye. Ou mete li, De la etan ou mete nimewo kliyan an ou voye l ale epi mon cash ap mande w ki kantite kòb ou vle peye CTERMPP a ou mete kantite kòb lan ann di 2000 goud pa egzanp ou voye l ale la li di w ou deside peye kont kliyan li mete nimewo referans kont kliyan ke m te mete a CTERMPP 2000 goud mete kòd sekrè a pou konfime ou mete kòd sekrè w. otomatikman ou fè pèman an, lap di w mèsi le fèt ke ou peye CTEMPP, li ba w yon ID transaksyon. Otomatikman Dinepa resevwa pèman an epi vi ke gen yon entegrasyon ki fèt ant 2 platfòm yo, moncash resevwa pèman pou Dinepa, Dinepa okouran menm moman an ke tèl kliyan peye l. Donk ki fè yon mizajou otomatik de kont kliyan an ki vin ajou ki.